Nou di Ariel jou 14 la ebyen pa gen menm kon ke sa kote w kache a pèp la ap kouri pou al chache w. Debleye ebyen jou kap 14 la se tenèb kap bat se operasyon debleye chèche Ariel Henry nan tout kwen nou di nou pa rekonèt Ariel nan tèt peyi a Ariel Henry dwe pati. Kite peyi a prese prese paske twop san koule anndan peyi a, twop moun ap mouri. Grès ka bwa bave towo a. Pito w malere, ou gen bann, ou gen bèl bwa lanmou do. Ou pa ka malere, ou pa gen bann. Lè w malere, fò w gen bèl bwa, fò w gen bann. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade video sa, e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, Wap fè Yon bagay avèk ou pou Fi a avèd ou bwèl Yon boutèy gason nan Yon bagay konsa wap fè Tankou ou ka pran Yon dezè tan Yon nèt tan edmi Konprann ou ka pran Wap bay sèvis Fè konbyen pou sou wap bwèl nan boutèy la Men alè ke ou Alè ou wap bwèl ou bwè Yon 2 bouchon. avè nou paske m konnen l fò anpil paske chak fwa m mande w bwè yon bouchon se paske kòmsi l ap manke yon jan fòs avè nou pi fò bwè te a l ap ba w fòs nòmal Ok boutèy sa kisa ou fè avè l avè l deblòk kisa ou fè avè l Tankou li gen m gen fèy gason vanyan ladan li gen zo devan li gen kat zòm li gen bwa lete ladan li gen bwa. Fòs King Mama One ladan Gason vanyan sa men nan se Yon boutèy alò bwè li fè w gason Li fè w konnen se gason w ye Si se seli k rele pito w malere w gen bèl Ou gen bann Ou gen bann Èske w gen nèg ki temwaye pou ou deja? Bon depi e moun ki bwè boutèy gason vanyan li toujou Dim se bagay nòmal mwen vann ou konprann ke m renmen sa tou gen moun ki achte l avè li l wè l bon li ki fè lòt patizan achte l nan menm tou. Leve boutèy la m wè. Sa e. Youn nan boutèy yo. Wi. Se yo menm sa. Sa se a youn nan boutèy yo. Se li rele gason vanyan pito malere ou gen bann. Se li rele pito malere ou gen bann. Men ki jan l ka vann. Malere pou pa gen bann. Wi frè. Nou konnen gen fanm e kreme gwo bwa. M gen fi rache lan menm pou kò yo tou pase m pase yo konn di m doktè m bezwen lonje pou krak mwen avèl m di o m bezwen lonje m di e men m gen la m lonje krèk yo avèl mwen di gen an pase si w bezwen lonje l ou kapab m lonje l alèz bon l mande m kòman pou kapab pase l m di bon se Pase l nan men w, rale l, ou mèt peze l konsa. Tantò w ap rale l, lonje l, ou peze l konsa. Tantò w ap rale l, ou peze l. Konprann? L ap vin fè l long, li te vin fè l long. Men wè m k ap vann bagay sa yo, èske ou itilize yo menm? Wi. Mwen fè l pase si m doktè pou m ap ba lòt moun bèl longè, bèl bra, mwen menm fòk mwen gen yon bèl bra nan mouda m. Di nou kòman ou prepare yo? Ak sa w prepare yo? Bon Alè ke m prepare tankou lwil koulèv la mwen frik mwen mare koulèv la nan yon kòd anlè m tiye li apre sa m pran gan m pran kleren m fann li de bò m lave la jan yon sisiton apre sa mwen marinen l avè yon ti. yon ti sèl kounye a la menm nan apre sa m mete met chodyè a byen cho kounye a pou l kapab fri apre sa m pran yon bwa pou m ap vire koulèv la pou m ap vire koulèv la pou l fri sèk poutèt pou l pa gen move sant e pou fri l sèk pou l pa gen move sant Depi kilè wap fè aktivite sa? Bon, m ladan lontan, m gen pase, m gen pase 15 an m doktè. Pase, wi, m doktè ladan, m ap bay alonje bèl longe, bèl bwa. Pase se mwen ki rele pito malere ou gen bèl bwa ou bèl M gen yon bèl longè. Se doktè sa m ye menm. Menm doktè alonje. Ou gen lòt pwodui ankò? Wi. M gen lòt. Sa menm nan e 4 melanj lan. Sa gen koulèv, kakawo, lwil kabwa, bave towo. Sa bay gwòsè, li bay longè, li fè l laj, li fè l pwès, li fè l djanm. Ou pase l maten, ou pase l aswè, ou benyen anvan ou pase l. Mwen kijan mwen kapab kontakte yo. Tankou bon kòm m pa gen batri telefòn mwen gen pwoblèm batri mwen mestap mwen delma 30 antre nan antre nan demimat la nan 30 la anfas bank nasyonal la e la doktè a chita. Kote ke bandi ame zòn laboul 12 pran yon ansyen senatè yo touyel yo brilel tou vivan Pèp ayisyen an pa kapab ankò. Nou di halte la. Nou konstate se ensekirite sanglan sa a ki mèt ap mete dlo nan zye popilasyon ayisyèn nan chak jou. Kidnapin deta sa a fini ak dekapitalize klas mwayèn nan nèt. Jounen jodi a, ki mete plis moun nan chomaj. Nan sans sa, fòs opozisyon radikal pou chanjman envite popilasyon ayisyèn nan nan 2 jounen de mobilizasyon k ap fèt jou k ap dimanch 14 dawou 2022 a ak lendi 22 dawou 2022 Paske nou konnen, jou sa a senbolik. Jou 14 dawou an, ebyen seremoni zansèt yo te fèt pou yo te kab rele gros nou yo, pou yo te kab gen fòs, pou yo te al sòti nan lesklavaj. Ebyen pèp ayisyen an jounen jodi a k ap soufri anba tray phtk, twazyèm vèsyon, anba tray sdp, anba tray fizyon. Gouvènman anti-pèp sa ki nan tèt li Ariel Henry, enben jou 14 la, nou pale yo dap reyini sou plas anba Desalin lan a midi lap sonnen bak tenèb pou nou rele espri yo pou nou ka dechouke vye espri kriminèl, vye espri sanginè, vye espri ogou feray kap bwè san nan peyi a, pou nou tout espri ki anime. ki pote sou Ariel ki se yon bout di ki pa vle peyi a debloke epi nap rele pou espri sa yo kouri jou kap 14 la pèp ayisyen tout moun an jeneral vodouyizan potestan katolik pwofesè ti machann ouvriye travayè E bon chofè yon moto, moun kap sou legliz randevou a kase sou plas Desalin nan dizè tabò epi pou nou derape pou nou moute sou lali pou nou al devan kay Ariel pou nou al di Ariel retire kò l, jete kò l paske se yon iresponsab twò krim fèt, twò bagay fèt anndan peyi a li pa janm ka pran responsablite l li pa ka frene vag ensekirite a ebyen plas li pa la ankò se ale pou l ale e nan sans sa nou di Ariel Jou 14 la, enben, pa gen kay, menm kòk gen sa kote w kache a, pèp la ap kouri pou al chache w. Le 22 out, lè nou ap kanpe, gran sid, latibonit, pòtoprens, lwès, nèt, ap kanpe, pou y al di Ariel, jou fini, jou konte, pa gen wout pa bwa, se ale pou ale. Si w fè tèt di, enben, plis moun ap mouri nan peyi a, wout pa w, se anndan penitansye nasyonal. ou prale. E nan sans sa ki fè ke fòs opozisyon radikal pou chanjman lanse 2 jounen de mobilizasyon le 14, le 22 pou n al fini avèk rejim twazyèm vèsyon phtk sa a tout alye l sdp fizyon pptp. Se vin denonse gouvèneman Ariel Henry a ki kontinye ap kraze peyi a. Nan sans sa, nou di nou pa ka rete ap gade Ariel Henry ki kontinye ap bay ensekirite a jarèt pi plis chak jou anndan peyi a. Donk, n ap mande popilasyon ayisyèn nan pou yo leve kanpe. Jou kap 14, 22 dawout 2022 a, pou al debleye, dechouke Ariel Henry avèk tout alye l yo, kap kraze peyi a. Donk, e, manman pitit, papa pitit, ap kriye koz bandi kap mete latwoublay nan katye popilè yo. Chak jou ou tande se komisyon, komisyon, nèg ap fè, se akò kap rekote avèk akò. Ebyen tout rankont sa yo, se kòb peyi a kap blanchi ladann. Se konbyen milya ki te debloke pou konstwi e gran sid lan, ebyen se kòb sa yo ke Ariel Henry avèk tout alye l yo ap piye nan peyi an pandan popilasyon ayisyèn nan pa pa menm gen yon sa yo rele yon kredi agrikòl pou peyizan yo kap plante. Ebyen nou menm nou di ke sa pap ret konsa. Nou di nou pa nan bay Ariel Henry kowòm ankò. Jodi a la a nou menm nou desolidarize avèk akò di 11 septanb. Donk, popilasyon ayisyèn nan di, pa ni gen akò 11 septanb, pa ni gen akò Penn ni Montana, tout akò sa yo se awòkò, tout akò sa yo kraze. Donk, pou m fini, m ap voye senpati m bay ansyen senatè Yvo Bisquet ke ki ke bandi e kabonize nan machin ni. Ebyen, m ap di ke avèk pèp ayisyen an, tout sa k rive la a, se Ariel Henry, Avèk gouvènman l lan ki koz jodi a menm jistis la nan kowonpi, jistis lan kraze, menm jistis la nan bay zam, jodi a nou pa wè ke jistis la ka rezoud. Si ke jistis lan te bon vre, aprè lamò senatè a nan laboul 12, m panse ke t ap gen yon gwo operasyon ki ta pral fèt nan laboul 12. Epi jodi a la tout nèg rete bra kwaze sou gouvèneman Ariel Henry son manfoube son gouvèneman manfoubinis donk yo pa gen rezilta yap pote popilasyon ayisyèn nan gen pou leve kanpe debleye epi joukòb 14 la se tenèb kap bat se operasyon debleye chèche Ariel Henry nan tout kwen nou di nou pa rekonèt Ariel nan tèt peyi a Ariel Henry dwe pati Kite peyi a prese prese paske twop san koule andan peyi a, twop moun ap mouri, pa pou sa ke nou menm nap batay andan peyi a. Jodi a la nou di nou pap rete bra kwaze, operasyon revolisyon ki te fèt nan le nò a, ebyen pral pral refèt ankò nan peyi a pou n kapab chavire sistèm klas politik sa a kap souse a ke pa gen okenn, nou menm nou kraze klas politik sa a nou di ke klas politik sa a pa gen okenn rezilta lap pote andan peyi a, operasyon deboulonnen, chavire, debleye Ariel Henry jou kap 14. dawou 2022 a. Mèsi nou pam se Paul Junior pòt pawòl mouvman militan angaje. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk video pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade video a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmande w video nou yo. Mèsi, nap kwaze nan yon pwochèn video. Ciao!